Bonjou, bonswa tout moun kap tande m. Si w se adoratè ou se adoratris, ou nan yon bòn adrès. Mwen se adoratè Bertin Dorvilmar. Jan mwen toujou di li, donk paj sa li la pou nou kapab pote de konsèy avèk adoratè, adoratris yo. avèk meneur de culte yo. Donk depi kèlke jour nou gen motivation ke nap fè son seri de video konsèy ke nou ap pataje ansanm avèk ou. Jodia se dezyèm video konsèy ke nap pataje avèk ou. Nan premye video a nou te wè 2 premye konsèy, donk jodia ankò nou ap wè 2 lòt konsèy. Premye konsèy ke mwen genyen pou nou jodi a ap fè swit avèk premyè videyo ke nou te genyen an. Donk nan premyè videyo ke nou te genyen an, mwen te ankouraje nou pou ke adoratè, adoratris la, li toujou an preparasyon, pou li gen yon preparasyon kontinyèl. Donk premye konsèy ke nou genyen pou jodi a, an tèm de preparasyon ke nou te ankouraje w pou fè, n ap ankouraje w pou ke ou prepare w, 1 de manyè jeneral, 2 prepare w de manyè espesifik. Donk, 1 prepare w de manyè jeneral, 2 prepare w de manyè espesifik. Donk, prepare w de manyè jeneral, kèske sa vle di? Donk, antanke moun ki ap kondui le pèple de Dye dan ladorasyon, Donk li ekstrèmeman enpòtan pou gen yon preparasyon jeneral. Yon preparasyon jeneral nan le sans ke fòk ou kapab genyen enfòmasyon, yon fòmasyon spirityèl, yon fòmasyon teknik de sa ke w ap fè a, de kondwi ke w ap kondwi pèp Bondye a. Dabò, preparasyon jeneral la, fòk ou kapab chèche konnen kisa adorasyon an li menm li ye an li menm. Donk fòk ou chèche genyen fòmasyon, resevwa dè fòmasyon, dè seminè sou sa ki adorasyon, fè dè etid dan la pawòl de Dye su ladorasyon pou ke an jeneral ou kapab gen yon preparasyon ki fèt nan domèn nan. E dezyèmman, dezyèm faz de preparasyon, preparasyon spesifik, sètadi chak kilt, ke w pral mennen, donk ou sipoze prepare w de manyè espesifik. Donk petèt ke o fè a mezi ke n ap bay de konsèy, n ap kapab montre w kijan ou kapab prepare w de manyè espesifik pa rapò avèk yon kilt ke w pral mennen kèlkonk e kòman w kapab prepare w osi de manyè jeneral. Donk preparasyon jeneral la donk se tout lavi adoratè la ke l ap prepare l de manyè jeneral. Men preparasyon spesifik la, li gen rapò dirèkteman a yon kilt, li gen rapò dirèkteman a yon kilt ke ou pral adore Bondye ladan l. Donk sa se premye konsèy ke nou te genyen pou ou pou jodi a. Donk, dezyèm konsèy ke nou genyen pou ou nan kad ti videyo sa a, n ap ankouraje w, ou menm ki se yon menè de kilt, n ap ankouraje pou ke w kapab toujou aprann de nouvo chan. Donk sa li ekstrèmeman enpòtan antanke meneur de culte pou w aprann de nouvo chan. Menm jan salmis lan di l, Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, donk li ekstrèmeman enpòtan antanke adoratè, adoratris, antanke meneur de culte, Fòk ke ou aprann de nouvo chan, e menm Bib la ankouraje nou pou nou chante a Letènèl un kantik nouvo. Donk, li trè enpòtan. Donk, nou, nou pa di ke chak mizik ki sòti, chak, chak, chak mizik ke yon adoratè, yon adoratris sòti ke egzijibleman ke ou dwe konnen l, men li ekstrèmeman enpòtan pou ke ou aprann de nouvo chan. Paske otan ke ou konnen de nouvo kantik, se pa rapò avèk nouvo kantik sa yo ke Bondye pral enspire ou. Donk, pa egzanp, si se de kantik ke ou konnen, le Sentespri de Dye ap itilize ou pa pa rapò avèk de kantik ke ou konnen an. Donk, otan de fwa ke ou gen plis kantik ke ou aprann, se otan de fwa Ke le Saint Esprit de Dieu ap ka enspirew pou chante dè kantik nan kilt yo pou edifye pèp li. M vle atire atansyon nou sou sa, donk lè wap mennen yon kilt se pa yon konkou de kantite de mizik wal fè. Donk nou remake kèk adoratè, kèk meneur de kilt ki m ta kapab di petèt tèlman konn anpil kantik, Yo ta petèt vle chante tout kantik yo nan yon kilt sèlman. Opwen ke moun nan chante yon premye kantik, li gentan chante yon dezyèm kantik, san petèt, m ta ka di, pwovizyon ki genyen nan kantik ke l ap chante a poko vrèman epwize. Donk, m vle egzòte tout adoratè, adoratris, ki ap swiv nou. Donk lè w ap mennen yon kilt, donk se pa kantite de kantik ke w konnen ke w ap etale. Sèt, mwen di li trè enpòtan pou nou aprann de nouvo kantik, men ou pa ka rive chante tout kantik ke w konnen nan yon sèl kilt. An nou dakò ansanm avèk mwen? Nou remèsye tout moun ki te pran ti tan jodi a pou te gade ti videyo sa. Donk m ap envite w si w poko abòne avèk chanèl sa pou w kapab abòne avèk chanèl la. E pa bliye objektif nou se toujou akonpanye ou pou nou pataje ansanm de choz sur l'adoration et la louange pou nou kapab grandi ansanm. Siw poko abone a chanèl la donk ou mèt abone pou ke tout videyo ke nou poste ou kapab jwenn yo, non sèlman abone men koche ti klòch la pou kew ka jwenn tout notifikasyon ki genyen sou chanèl la e konsa nap kontan pou nou fè wout la ansanm. Merci beaucoup.